Ebyen nou pati pou yon lòt emisyon la a pou jounen an. Emisyon sa a nou pral pale kèk ti koze ladan l. Nou prale Laplèn dabò, Laplèn nan yon zòn ki rele Latan genyen yon market ki rele City Market. Avanyè gen yon sitiyasyon ki pase nan zòn sila kote ke gen yon jèn gason ki li menm ale nan market sila akonpanye ak yon moun, yon fi byen sur e yo ta fè kwè se mennaj li. Vin gen enfòmasyon k ap sikile kòmkwa Ebyen sitwayen sa a li al vòlè nan makèt lan daprè responsab makèt sila. Lasuit dè evenman, sekirite yo pran li, yo arete l e yo rele klan chèf k ap dirije blòk sila a ki se blòk nèg kwadèmisye yo, nèg chen an. Ebyen yo pral. delege yon gwoup de sòlda e yo pran sitwayen sa a daprè tout enfòmasyon ki rive jwenn nou, tout dènye enfòmasyon donk yo koupe tèt li. Men gen moun ki di se pa vre. Antouka, fòk nou di ke se pa pou la premyè fwa si sa ta rive paske nou sonje sa k te pase nan Maren 11 kote ke yon timoun 11 an kwè l te pran yon bagay pou yon moun epi yo touye l, yo boule l. Paske yo pa aksepte pou moun vòlè. Ebyen fò n di ke kounye a la gen yon lòt sitiyasyon tansyon paske s ki èt arive li pwovoke yon lòt sitiyasyon kote ke gen anpil moun yè aprè midi ki debake devan market sila pou manifeste e di an retou ke jenn gason sila li menm li pa vòlè pou yo ba yo kò a. E la on fèt apèl a la polis paske mèt makèt la ansanm avèk anplwaye yo te santi yo an danje sinon an difikilte epi gen plizyè bakòp polis ki parèt, yo fè moun yo kite espas lan, degaje zòn sila pou ke responsab yo avèk moun k ap travay nan makèt sila kapab al lakay yo. Anpil moun t ap di y ap boule makèt la si yo pa jwenn kò jenn gason sila. Tèt chaje! Fòk nou di ke. Plèn nan li pa bon menm puiske yè o nivo de kafou fouji genyen 2 mò donk se moun moun kap pase wè mò sa yo atè a men nan ki sikonstans moun sa yo mouri ben sa se la grand kestyon kon se poz paske pa genyen okenn enfòmasyon ki ko tonbe sou sikonstans ki antoure lanmò moun sa yo gen yon lòt kote lontan m ta kapab di se te vi pezible men jounen jodi a la bagay la rèd. Paske depi kèk tan, ebyen, moun prèske pa frekante zòn sa dan la sware. Eske nou konnen blòk ke bò radyo Zenit, bò ti pòs la nan Bon Repo? Ebyen, depi l fè sizè nan aprèmidi, ou mèt bezwen yon motosiklèt, yon mototaksi, Yon ti machann k ap vann te, k ap vann sirèt bò lari an, ou pap jwenn yo paske tout moun vide lè lye, tout moun ale lakay yo. Donk, Laplèn, jan nou te konnen Laplèn nan, ou menm ki aletranje ki te konnen ke blòk sila yo se te de blòk trè pezib, ebyen, pwoblèm. se pa vre. N ap vini talè avèk sa n ta kapab rele ti polemik ki deklannche antre des Ayisyen otou de la kriz Ikrenyèn, paske nou wè ke gouvènman li menm li trite pou dire ke ebyen yo pran dispozisyon pou kapab evakye des etidyan ki yo menm nan peyi Ikrèn, epi Claude Joseph li menm li reponn par yon tweet pou ta sanble demanti Ariel Henry. Bagay la fè polemik nan peyi Dayiti, vwasi se ke le gouvernement a dit. An marge. de la 33 zièm reyinyon entèsesyonèl dè chèf de gouvènman de la caricom sou enstriksyon PM Ariel Henry minis afè etranjè lan Jean Victor Généus anonse ke etidyan ayisyen yo ki twouve yo an Ikrèn yo evakye vè la Yougoslavi gon pwoblèm la vre wi gen lontan peyi sa pa rele Yougoslavi li rele Serbi Montenegro poukisa se Yougoslavi a yo oblije di. E pi... Claude Joseph lui-même lui tweeté pour dire le gouvernement nous ment en prétextant avoir évacué les étudiants vers la Yougoslavie, un pays qui n'a pas existé depuis 1991. Moi réclamé donc, il a dit ça en français, je réclame donc que des mesures soient réellement prises par cette diplomatie à reculons Claude Joseph. M vle kite nou avèk yon videyo. Men, fò m di nou ke pli ta, nou pral gen tout detay yo konsènan evolisyon sitiyasyon an nan peyi Ikrèn. N ap vini avèk tout detay pou ou rete branche. Aprè kelke zè, donk n ap gen tout detay yo. Videyo pou di ke gen anpil bagay nan mond mistik lan ki konn rive, ki rive vrèman vre. Paske nou konn wè ke bon moun ki marye avèk dyab, moun ki fè yon seri de bagay, moun ki antre nan mond mistik, moun ki gen kontak avèk mèt dlo tou sa. Men gon lòt bagay m vle evoke. Nou menm ki ap gade byen ki li labib, nou menm ki se kretyen, nou menm ki se katolik, nou menm tou ki se vodouyizan, pansevou ke Ame seleste gen rapò ak Bondye? Bref se kesyon sa m te vle poze nou epi n a banm yon maksimòm de repons e lè sa mwen m kapab eklèsi paske la fason ke anpil relijyon manifeste nan adorasyon yo sa pwovoke m ta kapab di yon sòt de dout lakay mwen pou mande vrèman eske sè Jan la yo ap enplore sekou Bondye tout moun konnen an oubyen se yon lòt dye y ap adore. Ann gade sa a, videyo sa a ki pale de yon tifi ki li menm ki fè pitit pou dyab. Èske se vre ou pa? E la sirèn fè de timoun avèl. La sirèn fè de timoun moun ki pat konnen. Leve men w kriye beni swa letènèl. La pe avè w. E kisa w ta voye m pa konprann ou mwen mwen ka gou. E ou gon bagay ki devan w la fòk voye nouvèl la ale paske m te bezwen anpil pou n te pale. Hein Mond lan bezwen tande ou fòw pale pou mond lan tande ou Lapè avèw Lapè avèw E se moun sa yo m bezwen Gen moun ki poko janm konnen Kòmanl fè fè 2 timoun pou la sirène M gen 2 bag anndan se 2 bag li m pran Ou vle bag yo Poukisa ou pa vle yo Gade, yo pa tande w paske yo te fè w. Pase twòp mizè. Ok, kòman fè yo pran de timoun yo, gen youn ki vini, yo pa t kenbe l youn nan? Sa k pase? Paske, li, lè l vini li mande pou mwen men manman m pa ka pale lang li pale a, se sèl mwen k ka pale l. Apre sa li chèche m patou, li pa. Men ki lang timoun sa pale? On mòd lang. Ban m yon, ban m yon de mo ladan l. Tankou si. E si, e si moman m ta di, Manman kòman w ye? Kòman l ap di? My dad. My dad? Wi, manman, my dad. Pale, pale, pale, pale, pale. Men ou menm, kisa w te jwenn nan Satan e ki fè w te arive kouche avèk yon, yon dyab ki soti nan monn envizib ki se lasirèn? Sa k pase? Mwen pa vle jwenn anyen ladan. E bag yo ba ou a, al pran yo pou ou? Al pran bag yo nan biwo ak mwen. M pa vle yo. Non, fò w fon ti mete yo nan men w kanmenm. Non. E pou kisa w pa vle yo? Paske m pa vle yo ankò, m p ap itilize yo ankò. Ou p ap itilize yo ankò? Non. Men l pa anyen. Non, li yon bagay si m mete l nan men m, lè m gen bag sa nan men m, nenpòt moun mwen met men nan fontenn li, li sipoze tonbe devan m. Sa vle di depi w mete bag la nan men w, Nenpòt moun ou mete men lan fontenn li, li sipoze tonbe. Men konbyen fwa ou te mete men lan fontenn kapitèn lan jou ou te vin nan sware isi a, eske li te tonbe? E kiyès li te tonbe? M pa konn. A, kiyès li te tonbe? Ou konn kiyès li te tonbe? Ban m nan li te tonbe a. Men m wè l fè l bon paske l mete men plizyè fwa pou kapitèn lan tonbe, eske m te tonbe? Non. Men kisa w ap di pou tout jèn fi ki la, paske ou te di yon pawòl, M vle gen Bondye nan vim m pap itilize bag yo ankò. Èske ou ka frape menw pou sa hein? Gade li vle itilize Bondye lan vil li pa bezwen Men bag sa yo kòman ou te fè mete yo lan menw? Pandan m te kouche epi yo t al avèm nan mond envizib m dòmi yon gran seremoni epi sa apresa m tou marye yon. Ou tou nan yon fwa. Men seremoni sa ki fòm li te ye? Maryaj, tankou lon pastè ap fè yon maryaj, lon pè ap fè yon maryaj. Alè di ou bobo nòmal. Wi. Men ki rad ou te mete lè sa a? Hey! Yon rad wouj. Kèt mesye. Men yo di m konsa kèlkeswa yon jèn fi ki gen espri e ki renmen li, i ka madivin souvan. Eske se vre? Wi. Esplikem sak fè w dim wi. Paske depi yon espri fi ki renmenw li pap yon espri depi son fi yo son espri fi kap renmenw li pap janm ka yon espri gason yon espri gason ka renmen yon gason parèy li. Sa vle di poul masisin. Poul masisin. Poul madivin. Wi fi a. Sa vle di sa demoutrem tout medam la aktyèman la gen medam la sim pa manyen yo mwen k pa vle m konnen paske gen youn gen youn dyab lan tèt ou te dim ou te renmen. Gen moun ki te la? Te gen youn li te di l te renmen, e sa l te renmen an, li di se sèl li menm. Apre sa l vin di konsa, si m renmen fi sa, pèsonèl kapitèn nan pap ka kite l paske l twò pre. Men, rezon an gen anpil jèn fi ki di, depi yo sèvi ti jan boran, Èzili Freda, yo pa ka masisi, yo pa ka madivin. Èske ou ka esplike pèp la ak nenpòt moun ki sèvi yon satan, èske l ka masisi, èske l ka madivin? Wi, li kapab. Depi l renmen w, ou ka masisi, si s on gason e si s on fi ou ka devni madivin. Men madivin sa, èske yo viv avèk fi lajounen kòm èske sèl avèk espri a yo kouche? Yo pap ka ap viv avè lòt moun apre espri a. Se sèl espri a k gen pouvwa sou li. Se lè espri a fin fè kantite tan l avè l, li ka vle. Ou ka rive pou nan moman pou al rive nan relasyon avè yon gason, men ou pap janm ka, jamè. Li pa fasil pou ou? Non, li pa fasil. Men ki maladi espri sa lage anndan fi sa yo? Tankou mwen menm lè pa m nan konn kouche, m gen de lè m konn leve m jwenn. Lè pa kiyès? Kiyès li ye? Lè dam lè dam nan m t avè l la konn kouche avè m, gen de lè m konn leve m jwenn mwen santi kri kri kri kri kri tankou s on moun ki t ap viv nan tankou je yo benyen a ze m leve m jwenn mwen santi kri sou kabann nan epi lè jou m te pèdi a se on jou. Kòman pèdi a? Sa vle di fanm nan gen peni? Men non, non, non, non, m pa konprann, fò m travay mo sa. Èske fanm nan gen peni oswa yon fo peni? Jou w te pèdi a, m bezwen konnen jou w te pèdi a kòman pèdi sa fèt? Lè l ap, lè l parèt sou ou, li parèt sou ou an fi, men lè l ap itilize w li bò kadreman yon gason. Sa vle di peni an soti. Wi li bò kadreman an gason. Pastè la pa la leve men tout moun kriye bakòp bakòp bakòp epoutan bag yo tou fèm cho fòm mete yo wi map baw lajan pou mete yo banm fon ti mete yo sou ou. Li pa anyen ban men an. Kiyès ki vle l? E ba bò wè, si w vle l, mwen gen youn nan mwen di m men ba ou. Pètèt ou ta masi si ou fwa. Kiyès ki vle l? Ou renmen ba ou, ban m ba ou li pase l. Ou sèvi l pou anyen. Li m ba l ou. Jan w eklere w ap pran li. Se ayiti moun bon, banm banm banm konsa, banm konsa. Li sanble avè w wi, l gwa sò wi. Wè, entèlijan, li fin lonje men an, epi apre sa l antre men an ankò. Sè Kamèn ap pran l kanmenm. Mwen pa gen bag sa wi. Sa vle di lòt timoun nan ka ta ale. Li di lè chache. Lè chache parèy li. Lè chache parèy li. Tande sa byen, ou poko gen timoun. Se de espri yo ye. Dyab la voye pran de bag sa lan menm. Li pa gen fòs pou vin pran yo. Kounya li yo sou mòtò a nou mèt pran yo. Oswa avan ale yo. Di moun ki te la. Lè m t ap travay si teleskop m te kase epi m poko a 5 la. Li pran de bag, yon lajan yon lò. Hop! Plop! Li vale yo. M di timoun piti m pral kase pou sou plas. Epi jan yo ret la ap joure. Kò w zoom. Wè li? Li te djab vre. An ti vire mwen toujou. Ou te di yon bagay vandredi swa, ou te di medam ki renmen machin yo, ki renmen bo gason yo, fò w ti esplike paske mond la ap tand ou. Bon Medam ki la ki renmen machin yo tou swit pou jipèt lè nou wè yo nan lari bo gason yo lè nou wè yon bo gason nan lari li ka pa yon bo gason vre ou ka wèl nan yon machin li bèl men poum byen di nou li ap mache sou tè a tankou ou wè moun eksperyans map di nou an mwen pasel deja mwen wèl deja tankou moun wi. Huh Sa vle di menm fòm gason abiye e konsa abiye? Wi menm jan bon lè m konn wè rankontre pam nan. Kòman po? M pa renmen sa lè w konn rantre èske w pa konn non l vle non an se non lè w di pam lan m santi w gen yon sekrè ou sere m ou sere m sekrè a pa gen devwale l pam lan kòman w rele? Lè m kwaze lengesou kriminèl mwen konn wè y abiye. Kòman w rele? Lengesou kriminèl. Ki laj ou? 19 ans. 19 ans. Ou pa gen 20 ans. E pi sèvo sa kenbe kriminèl? E bon, mwen kenbe li pa nan tèt an. Li pa nan tèt ou? Non, li pa la ankò. Li pa la ankò? Non. Kòman fè li pa la ankò? E ki moun ki te di w soti sendomeng ou te vin isi a? Pèsòn moun lidem ki tap travay epi sa mwen vini. Lidem ki tap travay? Kòman fè se lan pant kot kapitèn lan te jwenn ou lèm te bay pwofesi a mte di konsa yon jèn fi si w pa priye se sèl fanm ki pral renmen w lan epi w te leve kouri pousa w te leve kouri? Paske mte gentan wè se avèm ou tap pale. Hein? Paske mte gentan wè se avèm ou tap pale. Men pa sèl ou ki te lan sèvis la? Enben M te gentan wè se avèm. Ou te gentan wè? Se avèm ou tap pale. Menm gen bèl timoun ki deyò a kap tand ou. Sa wap di bèl timoun sa yo? Yo bèl se vre. Yo bèl se vre, an avan non. Medam, konsèy mwen te ka pote pou nou, medam ki deyò yo. Kote nou ye a, se la m te ye. Li pa gen anyen ditou. E tousuit lè nou konsa, se dyab la n ap bay pye sou nou. Chemen m fè a, m ta vle nou fè l ansanm avè m paske kote n ye a, se la mwen te ye. E l ap rete nou byen anpil. Men, tann, tann. E gason k masisi yo, sa sa vle di? E gen gason k mete ni vès, ni vès, ni tout bagay, sa k pase? Pale pale. Bon lè yon gason mete vès gen gason ki mete vès li pa li ka pa sinifiyan li ka mete vès la etan poul metel li metel sou po kòl. M pa tande. Gen gason ki ka mete vès paske rad la li ka pran rad la li metel men gen anpil gason ki. Men gade ou konnen m fè apigo yo wè. E lèm te atake djab sa a avèk pastèl te vini an pat konnen si jèn fi sa te djab an pèsòn li vin avèl an fòm moun ki vin nan lan sèvis men m fè pi gwo erè paske limonad gen anpil legliz yo mete djab lan yo m fè pi gwo erè epi m te mache avèl lan chak legliz sa yo. Pou te dim kiyes legliz ki gen baka anbal ki tiye moun ki dyab ki lougawou avanm te voye dyab sa ale m fè pi gwo erè e poutan wap pran bag ou pou yo tounen wi wap pran bag ou pou yo tounen men men men. Map baw lajan mèt pran. Non m pa vle lajan. E malerezman, nou jwenn ni an pèsòn, nou pa jwenn ni an dyab. Lè moman l te dyab la, m pa wè gen yon moun la ki te ka kanpe la. Menm gason l te fouke. Kat senk gason. Lon flo anpil. Men elas, li renmen Bondye. Li nye paran Sendomeng pou l vin nan lakay Bondye. Amèn. Lonje men sou li, nou pral priye pou li. Avan priye gon bagay li vle di. Lap pale wi la. An avan non dil non. Manman m yè pandan m pral nan jèn nan legliz pastè Johnny an m pase m tande men avan sa kounye a m pran telefòn mwen m chita epi m fè yon ti videyo ak chante ki di li ka sanble l vin fè nwa se yon lajounen kap kòmanse. An verite. Jounen sa se jounen delivrans mwen li. Epi lide m di m mete manman m ladan l, epi m pran l, m voye l ba manman m. Pandan m voye l ba manman m, woy! M pa konn si se twa, m pa konn ki kantite dyab ki moute manman. Li di, kote w chita? M ap Li frape pye m tande l frape pye y vre, frape pye m santi y frape pye y frape pye atè bow kote m chita sou chèz la epi m tranble m di manman ou pa gen pouvwa sou mwen ankò non pouvwa w la lè a pase kounye a y di si tout sa l fè y pa ka kase kò m pa tounen sendomeng li te von kòb pou mwen pou m t al nan yon basen dlo pou m t ale depi m rive devan dlo a pou m mete ajenou Pou yo te griye mayi pou mwen, pou yo te koule kafe pou mwen, pou yo te fè plat manje ban m pou m t al devan basen an. Depi yo te fin fè yo pou mwen, m te rive m te mete ajenou, m t ap tounen al nan Mondevizib ankò pou m t al mande padon, pou m te retounen nan Samya. Paske fanmiy mwen, se mwen menm ki te konn dirije fanmiy lan, ba l tout sa l bezwen. Men an pasan. Sa vle di ou menm ki te an tèt fanmiy lan? Wi. Men an pasan, pandan m pral nan jèn yè, m tande yon moun ap pale, kouzin mwen. Lap pale avè yon moun. Menm gentan tande se vokal la vokal manman m lèm pase y di me manman ap rele w m fè m tchuipe konnya lèm tchuipe y di on tchuipe epi genlè se bondye kap travay nan tèt aypi di matant ap vini pou ou dimanch konnya sèranm nan vini y di m konsa manman m ap vini dimanch wi manman m gentan pare plan Si gen yon bagay sendomeng m pa konn si nou konnen li depi yo mete non ti koton nan nenpòt twou a nenpòt mamoun yo tape l nan tou nen w wap pèdi konesans Sa vle di wap pèdi konesans pou l pran w? Pou l pran m pou l ale avè m andeyò Nou ede m priye menm si manman m ta ban m piki pase m konnen li konn fèy de jan lè l te di m pou n al nan semetyè pou n al nan bawon sendomeng m pat vle ale m tap diskite avè l epi te ban m yon piki Piki a te mache nan mwen, lè m rive apre 30 minit m gen konesans, m te jwenn mwen nan seremoni nan semetyè a, men etan Sendomeng se pa Ayiti. Men pa egzanp, èske se lajan ou ba yo ki fè yo renmen pou sèvi konsa? Wi, m konn. Men kòman ou fè lajan an? M konn manje fèy gwayav, epi, mwen di sa m ap di ladan avan m manje, lè m fini m vomi lajan. Lajan sa lè m ba ou, li ka fè yon mwa nan men w, li pa ka fè anpil tan. Ou menm ka l achte avèy. Yon moun kap vann, si w ap vann ou gon kòb nan valiz, pa fè dout, pa fè peche paske jan de kòb sa yo lè w gen yo, lè w mete yo ak kòb ou te genyen, lè mond envizib ap pran li pran tout sa, ni sa k te pou ou, ni sa k te pay la, tout ale.